Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Canada comment ça va Carmelite la marraine de la chaîne est-ce que tout est ok mon ami Jay du côté des Etats-Unis mon grand frère Alix my sista Dunbar est-ce que tout est ok Betty bonheur sa fè yon bon ti tan m pa tandew Chantal my sista est-ce que tout est ok Se la bonne ambiance Ben wi anpil anbyans nan baz vitelòm Djaz vin jwe atis fè deplasman Vitelòm sanble pwofite pou te kapab bay djab li manje tou paske nou konnen depi yon nèg nan sèk sa li genyen gwo espri lap sèvi li genyen a sonl poul sonnen li gen poul trase vèvè e li gen chak jou poul kapab entèpele espri kap pwotejel yo ebyen se nan sans sa nou ta kapab di genyen 3 jou fèt men ekoute pou 7 fèt la. Pral genyen yon maksimòm dentèwogasyon ki pral poze. Paske, tande byen sa m ap di nou an, Vitelò m ap fete, gen de nèg ki vini. M gen yon enfòmasyon, m ap pwofite mete li o kondisyonèl, ki ta fè konprann ke Izo, di kote de Vilaj de Dye, i sè deplase pou kapab vini pèfòme, done Et sa performance en live lakay vitelom ben wi paske se son des alye byen sur e si izo ap sòti vilaj de dye la ou kapab di jan kontèks la ye la jan peyi a ye la se trè fasil pou li sòti men si te gen yon peyi kote ke chat tap veye sourit vrèman vre ou byen kote chat tap veye rat ou byen kote chyen tap veye chat Oubyen kote lyon tap veye chen, ben li tap anpe difisil pou te kapab pase nan yon seri de andwa pou kapab rive nan baz vitelòm. Men jan bagay yo ye la a, ebyen se twò fasil menm paske w konn wè izo atravè de videyo kote ke li di w marc ti san katr donk nan va konprann e gon lè te gon foto ki te poste ki montre ke izo devan palè nasyonal. A ben wi, sa vle di, se fasil pou yo kapab deplase. E se pa pou san rezon ou wè, konn gen yon gwoup ki gen pwoblèm epi lòt gwoup la deplase trè rapidman pou kapab vin ede lòt gwoup la batay. Men, ekoute byen, si izo fè deplasman, li vin jwe lakay Vitelòm, se fèt bon zanmi, labòn anbyans. Men wè lapolis nan tou sa? Hahaha! Lapolis Nè pa absent. Lapolis pa patisipe aktivman nan fèt la. Men, lapolis, jan mwen okouran, m panse ke lapolis li menm tou li okouran. E sa parèt an pe paradoksal. E jèmre poze sèt kestyon o DG ou o kòmandan an chèf de la pnh. Li dizan. Ben ekoute mesye Elbe Koman vitelom ap fete 3 jours de fête epi lapolis li pa okouran oubyen lapolis okouran lapolis pa li menm anvi gate fèt la paske vitelom gate anpil fèt a ba wi lèl fè irupsyon nan yon seri de zòn lè li fè enkursyon Nan seri de blòk, ben aparaman gon seri de fèt ki gate, gen moun ki mouri, gen krim ki fèt. Men jounen jodi a la a, on a kòm lenpresyon lapolis fè on bagay san ke li pa atann. Lapolis mete plizyè char devan nan blòk Boy Diwonn. Men poutan, Vitelòm ap fete anndan. Èske. Ranmwa foursaj se te pou kapab bay sekirite ak Vitelòm souple? Ben ekoute, si se te pou bay sekirite ak Vitelòm, non m pa kwè. Men li plis nan yon lojik ap veye. Paske lapolis ta ti jan pa vle gaspiye minisyon li paske nèg yo genyen plis bagay nan men yo ke lapolis. Men kite m di w lapolis, euh pou edifikasyon w pandan. Nèg yo ap fete ou pa gate fèt la Ebyen gen anpil taktik kap fèt anndan la pou nèg yo pran cha Fèt gaf lapolis fèt gaf Gen yon match wap jwe Ebyen li plis evidan pou ke se ou menm ki atake Si w kite ekip la ap atakew atakew. Ebyen ou mele, se konsa n gon ti foutbòl katye bò lakay la, m pap di nan ki zòn non, nou tap kouri vini, bann dezòd. Ebyen gon ekip mesye ki sot lòt kote ki vin ap jwe avè nou, tanzantan nou bat li men li bat nou plis, nan dènye tan sa ekip la woule nou, men ou konn sak pase, e yo konn jwe pase nou. Men lè m vini m gon taktik mwen aplike, m di nèg yo nap jwe menm jan atletiko, nèg yo ka pase boul pase nou, nap bay nèg yo zo, nap fè yo anvi batay, Pase yo tou pre bò lakay nou. Epi lè sa nap gen kontwòl match la. Dènyeman la nou ba yo yon 2 zero. Epi yè a monchè nèg yo vini la nèg yo pase nou 2 zero an lagan. M pat la lè m vini a. Pa gen anyen k ka fèt m oblije pran defans lan men nou pa gen yon gòl nou fè. Se pou m di nou ke gen yon lè k rive fòk ekip la sispann atake ou. Dènyeman lè n te bat yo a, nou te vin avèk yon plan, mwen nan defans, met yon nèg an 6, met pitit gason m nan wonn sant lan, pitit mwen nan foutbòl tou epi n ap pase balon. Epi sa w tande a la 2 gòl fèt epi nou fèmen match nou. Men depi w kite ekip la bat ak ou epi l gentan make sou ou, a pwoblèm monchè. Bon, se pou m di nou ke e lapolis gon jan pou l jere sa. Donk jounen jodi a la a mwen menm m pa vle asiste a yon film Tom and Jerry antre lapolis e bandi. Se kòmkwa dire C'est un jeu qu'on est en train d'assister entre la polis et les bandits armés. N'est pas pas si l'alti bon bal et puis bandits a repondre, s'entend dire là, et puis tout bas est fini. Est-ce que l'on repondre donc? Et eh, c'est pas trop normal. A réel, il faut faire quelque chose. France LB repensez bagayot pou que population... Pa deside nèt pou l di ee, l ap jwe bò kote Izo, l ap jwe bò kote Vitelòm, l ap jwe bò kote lòt nèg yo paske li wè ke Leta pa p fè anyen ki serye. Kòman bagay yo te ye nan Channmas jounen jodi a la piske nou konnen on est donc le 29 mars hein 2023, 29 mars 1987 nou pral vini avèk yon lòt emisyon kote ke Pwofesè Civil pral pale, li pral eksplike nou ki pozisyon pa l sou kesyon amandman konstitisyon. Men ekoute, si konstitisyon 1987 la te kenbe, Ebyen, jounen jodi a la l t ap gen 36 an. Se pa vre, men gen modifikasyon ki pote ladan li, se te donk an 2011 pwojè a te depoze, m kwè an 2012 li vote, n ap vini an detay sou kestyon sa yo toutalè. Men ekoute, sa ki evidan, atravè lè 2 konstitisyon, ni sa ki te la an 1987, ni sila ki amande a, ebyen m ta kapab di selon fason dirijan yo ap aji, e lwa yo pase anba pye. Les lois sont tordues et detournées de leur finalité Ebyen cette histoire d'éducation gratis euh pran swen pèp la Tout moun gen dwa nan peyi sa se 2 bagay ki pase anba pye Kèk militan te nan channmas men ou konnen militan se kesyon abolotcho Gen nèg la k ap mande pou gen mobilizasyon gen lòt tou k ap di yo menm yo pa nan koze mobilizasyon paske militan k ap joure jodi a Pandan l fin fè w pran lari an epi li menm l al negosye anba tab. An nou swiv kòman sa te ye. Sentespedye ou pral fè wout ou e jodi a nou pap pran nan presyon nou pap pran nan bologasyon yo voye yo nou di yo nou alèz. Se tan pou kay moun tokyo pa ta boule men poukisa lè moun nan ap pale lap di ti bagay blablabla blablabla poukisa kel pa mande. Kote Majorie Michel ki vann batay pèp la? Kote Andre Michel ki vann batay pèp la? Kote Ricard ki vann batay pèp la? Mwen menm, mwen te bò kote moun sa yo. Depi akò 11 sektanm 2021 an kraze, ke yo pa zanmi. Men jodi a, fò w kontinye goumen, fò w kontinye batay pou pri ti mamit diri a, pou pri ti mamit sèl sa. Konbyen kòb nou konnen m peye sa la? 30 dola. Men lontan konbyen l te ye? Se te 15 goud li te ye. Men kòman pou n konprann jodi a? Pou le mond, pou sosyete a ap gade on nèg tankou m, jodi a, nèg yo moute gaz sou pèp la, men nou menm tou kòm medya an liy, mwen konnen nou se zanmi m, mwen renmen nou anpil, men gen de moun yo lè y ap pale devan nou, fò nou poze yo kesyon, men ki moun tou ki rann jodi a kay Bèlè ap boule, ki moun ki rann kay Lasalin kontinye ap boule, ki moun nan la ki rann kay moun Dyèg ap boule? Ki moun ki fè nou pa ka travèse Matisan? Ki moun ki vann dosye lajan Petro Caribe a? Jodi a se André Michel ki te sèk kòk chante nan peyi a. Men m ta renmen lè nou ap pale avè yo, fò nou poze yo kesyon. Pou ki sa André Michel pa demisyone? Pou ki sa Rika pa demisyone? Pou ki sa Majorie Michel pa demisyone? O nan akò 11 sektanm 2021 an te kraze. 11 sektanm 2021 an kraze. Men jodi a ka la. Poukisa moun sa yo pat asepte jan ke nou menm nou kraze akò a, akò a pa aplike, yo toujou rete la. Kounye a tout zak ki gen nan peyi a li pa sou kont nou, pase ke nou te siyen yon akò, li te gen pwosè lajan petro karibe, masak lasalin, masak bèlè, masak tokyo, Andre Michel tap mennen 5 a 0, jodi a men tout masak sa yo miltipliye la, lavi chè, Andre Michel te di sou Jovenel, lè konsa w tap pran Andre Michel atè a, e poutèt sa m te envite Andre Michel la. Gen moun kap bay pawol pou po patat mwen map pale pou peyi. Esi di sa eske ou menm avek ti paskout nap fe manif nan pou kont nou. Banm di yon bagay ou we peyi ya se pa gen kesyon de mwen se de ti paskout tout moun ki santi yo alez Jodi a, nou menm n ap preche klas, nouvèl klas politik la. Jodi a kote André Michel, ane pase lè konsa atè a l te ye, Rica te atè a, tout moun sa yo antye yo tout te atè a, kounye a e pou mande m kote yo. Li te mèt on moun, li te mèt de moun. Enben yo te fè nou santi e pa t Jovenel ki te pwoblèm nan, mèsi. Majorie Michel, Rica, André Michel te fè nou konprann, Sorel Jacinthe. Yo te fè nou konprann e Jovenel pat bon, fè nou boule kaotchou, fè tout bagay, men jodi a poukisa ke ou siyen yon akò nou pat konn Ariel? E Majorie Michel ki fè nou konn Ariel e poutèt sa m santi ke Ariel Henry se yon gang li ye, m demisyone kont Ariel Henry. Akò 11 septanm kraze, afè bagay ou wè, moto, ou wè m sanble yon nèg ki ka gen pwoblèm 3 moto, yon pwofesyonèl mwen ye, yon anpere m, yon biznisman mwen ye. Sa yo lè yo ba yo 50 goud. E la wi nou chonje yo te vòlè motosiklèt mwen la. E la yo te vòlè motosiklèt mwen. Yo te remèt mwen yon moto m pa woule l ankò. Pase jodi a la ke mwen menm m gen pwofesyon. M son anperè. E gwo pre m fè. M fè lajan. Jodi a m pa t ap ka demisyone kont yon minis nan akò 11 sektanm 2021 an. Depi l kraze plat nèt atè. Jodi a la ke se tout reskonsablite jodi a. Phtk resevra yon bò, men André Michel, Majorie Michel, Rika, elatriye, yo reskonsab nan peyi a paske se yo menm ki kanpe la! Jodi a, mande ansyen, jodi a e pou nou mande ansyen, avoka, kot pwosè lajan Petro Karibe? Kote masak Lasalin? Kote masak Bèlè? Kote masak Solino ki fèt la? Pou ki sa yo pa repete sa? Jodi a yon pakèt jèn militan ki t ap goumen, yo boule kay yo! Menm yon tweet André Michel pa fè, e poutèt sa map jete sèl nan bouda yo, map limen lanp nan bouda yo, map mete pwav ginen, tout sa yo te konn fè m etilize nan bouda Jovenel, map etilize tout nan bouda Marjorie, map etilize tout nan bouda Rika, map etilize tout nan bouda Edmond Supplice Beauzile. Ou konnen aktivite a se te yon aktivite ki lanse pou ke nou pirifye peyi a, pirifye batay pèp la. Se yon aktivite ki lanse ki gen pou tèm jounen blan. Jounen blan nan sans ke nou sibi twòp nan peyi a. E peyi a kontinye ap gangsterize, masak kontinye ap fèt nan peyi a. Lè yo brile, lè yo tiye yon moun, kèlkeswa li te gen 10 an, 11 an, yo kalsine li, yo brile li. Jodi a m pa ka fè diferans jan m te di l antre Malik oubyen Petyonvil a Matisan, Bèlè. Se menm bagay la k genyen, se masak. Nèg yo gangsterize peyi a yon fason pou pèp la pa sòti pou l pa manifeste. Se sa k fè, tout sa w wè n ap fè, aktivite jounen blan se yon aktivite k fèt, se yon jounen k fèt non sèlman pou di non a referandòm ke jodi a yon seri de nèg ki te konn ap goumen kont Jovenel ap pwone, men pou nou fè l tou yon fason pou n di non. Konstitisyon pa gen dwa chanje. Se vre gen yon seri de atik nan konstitisyon an ki gen dwa manyen, men chanjman konstitisyon an li pa la pou sa. Lèzetazini konstitisyon yo gen plis pase 200 konbyen tan, li pa janm chanje. Konstitisyon Lafrans li toujou la, Kanada li toujou la. Poukisa se pa Ayiti a yo bezwen chanje? Poukisa yo pa mande pou n amande konstitisyon pou n retire sa k pa bon ladan l? Fòk dyaspora jwenn plas li ladan l. Fòk nouvèl klas politik la entegre ladan l. Fòk kesyon nèg ap pou nèg pou yon premye minis pase nan paleman. Fòk se palemantè, fòk se senatè, depite ki pou pran pòs oubyen ki pou jwenn lajan pou yo fè yon premye minis pase. Bagay sa fò l fini. Men sa pa vle di pou konstitisyon an chanje. Se sa k fè nou lanse jounen blan, jounen blan kont tout sa k ap fèt mal nan peyi a. Kont masak ak jenosid k ap fèt nan katye popilè yo. Jounen blan kont gouvènman Ariel Henry a jodi a. ki pa moutre anyen kòm konpetans ke li kapab itil peyi a nan anyen, n ap di tou, fò n gade jounen jodi a, nou lanse jounen blan pou n moutre lemonn ke Ayiti pa gen yon grenn moun kòm dirijan ladan l. Nan moman m ap pale avè w la la, ou pa ka desann men brh fèmen, bank leta santral fèmen, Sogebank fèmen nan ri Pave a anba, Unibank fèmen, ki vle di se pou yon peyi ki gen anyen ladan l. Kòm, m kapab di w, k ap mache kòm peyi pou ta di omwen gon minimòm ke nèg yo fè. Enben se pou sa jounen blan lan se. Jounen blan lan se pou n pirifye, pasifye batay la, pasifye peyi a. Epi n di nèg yo, sa se kòmansman li ye. Kesyon manifestasyon pral fèt avèk bann, avèk tchòk sawonn non, pa gen bagay sa. Manifestasyon ki gen pou l fèt yo, l ap fèt avèk biswit Leta, l ap fèt avèk bwa 2 pa 4, l ap fèt avèk chodyè, bwa. Kiyè, bòl, asyèt nan men, fèy bwa epi drapo nan men se sak fon sa pa gen kesyon manifestasyon pa fèt ni a Jòf Sawon, ni a Bang, ni a Rara paske pa gen moun ki pral danse ankò. Alè jodi a la mwen menm ki kanpe la avèw la la m ka pran bal. Nenpòt jounalis ka pran bal la si nèg yo vle pete gè a yo tire la, yo tire la nan bagay la la m ka pran bal ou ka pran bal. Sa vle di Ayiti rive nan yon nivo pa gen moun ki alabri, pa gen moun ki gen yon dire de vi ou kapab di ki stab. A vle di nenpòt bagay ka rive moun la, nan sans sa, nou pa gen poun pran lari? Al nan danse, al nan fon seri de bagay, nou la poun pran lari poun retire Ayiti nan sa li ya? Poun kanpe anfas gouvènman, kanpe anfas Ariel Henry, kanpe anfas tout alye l yo, jodi a ki tap pwone chanjman sistèm, ki te di non anba nan referandòm, ki te di non aba chanjman konstitisyon jodi a ki kanpe? Kap mande pou konstitisyon chanje, kap mande pou eleksyon nan peyi a. Banm diw byen, se nan batay nou ye, pa bliye nou nan batay chanjman sistèm. Nou te di batay chanjman sistèm nan son batay kap dire, son batay ki gen anpil moun kap kanpe nan wout, son batay ki gen anpil moun kap detounen, kap kase tèt dèyè, men jodi a si nou menm nou. Pran baton pelerinaj nou. Nou pran sa nou gen kòm responsablite a 2 bra, nou pa gen lòt bagay ke kontinye a batay la. Ki vle di, batay la, li gen bese ladan l, li gen tonbe ladan l. Paske a chak fwa nou rive nan yon etap, se kontinye pou nou kontinye. Se pa bak pou nou fè nou menm. E sa k fè w wè, nou pran responsablite nou a 2 bra, nou pran vi nou, nou mete an fas popilasyon, nou di popilasyon an men vi nou, men sa nou fè avè l. N ap defann Ayiti avè l, n ap goumen. E fò n voye mesaj pou n di moun nèg yo. E pa tout moun jodi a ki chwazi kase tèt dèyè kite batay pèp la. E pa tout moun ki aksepte pou yo manje nan men moun nan nenpòt kondisyon. E pa tout moun tou ki aksepte al kowopere avèk Ariel Henry nan kesyon akò 21 desanm nan kesyon HCT. Men gen moun se pou Ayiti chanje y ap goumen. Gen moun, se pou tout moun kapab viv byen, pou Ayiti vivab y ap goumen, y ap kontinye batay la. Pa gen moun k ap fè nou pa fè sa. Ou pa pou refòm konstitisyonèl? Gade, refòm konstitisyonèl la pa gen pwoblèm. Men kesyon pou vin chanje konstitisyon, pou vin mete blan kapab achte tè, vin piye sou sòl nou an, nou pa ladan l. Kesyon pou ap vin chanje konstitisyon pou blan kapab fè sa l vle ann Ayiti a, nou pa ladan l. Sèlman nou vle sa ki. ki pa nan konstitisyon yo oubyen sak pa nòmal yo pou yo manyen yo pou yo retire yo tankou pou dyaspora jwenn pati pal la nan konstitisyon an pou l ka patisipe nan desizyon peyi a nou bezwen tou pou ke moun nouvèl klas politik la lòt moun yo ki gen pli de 40 an depi yap fè politik nan peyi a jodi a yo kontribye nan mete ayiti la e rezilta yo k la fò nèg yo konnen si yo te gen rezilta peyi a oubyen si yo te gen rezolisyon peyi a ayiti pa pi mal li ta pi mal pandan yo gen 40 an 50 an ap fè politik. Jodi a fò nèg yo sispann kanpe oubyen fon batay entèjenerasyonèl avèk nou pou yo di se chita ansanm avèk nouvèl klas politik la pou n deside pou n wè sa k ap bon pou Ayiti pou n retire Ayiti la. Men pa avèk Ariel Henry, pa avèk gouvènman sa la a. Paske nèg yo gentan gen 20 mwa! 20 mwa yo pa pwouve anyen ke yo kapab fè pou peyi a chanje. 20 mwa yo pa moutre anyen ke yo genyen kòm konpetans pou yo retire Ayiti la a. Yo genyen la, ki vle di, chanjman nap pale a e pa avèk yo, chanjman nap pwone a e pa avèk yo, paske yo menm yo gen yon sèl bagay yo bezwen, ke piye, piye kès leta, fè lajan, epi viv, voye lajan ba madanm yo aletranje, voye lajan ba fanmi yo, epi pou pèp la rete nan kras, kouri anba bal nèg ame, brile, kalsine, tiye moun tout kote. Menm jan wè yo gangsterize tout kote nan peyi a jodi a, se sa, e misyon yo sa a yap fè pou blan, men nou menm, nou moutre lemond. Ayiti pa fini tout politisyen oubyen tout moun kap batay pou peyi a tout pa al vann nanm yo genyen la toujou gen moun kap goumen toujou e ki tap goumen depi avan jovenel sou jovenel ki kontinye ap goumen genyen e pa tout moun ki dakò pou ayiti rete janl ye a. Jodi a mwen genyen map sove tèt mwen avèk peyi a m pa gen poum sove ansyen moun sa yo men jodi a m di w yo te fèm konnen jovenel pat bon men jodi a. Gen de nèg sa yo ki te di Estiven Benwa lò pou egzanp Estiven Benwa te di Jovenel ale jodi demen ap gen sekirite jodi a kot Estiven Benwa kot sekirite a jodi a Andre Michel tap trete Jovenel ti vagabon ansyen prezidan ti vagabon kote yo jwenn li ye pou yo arete l. Eske jodi a ou regrèt? M pa ka di ke m egrèt Jovenel pat bon vre masak lasalin te fè tap tiye jounalis men. Jodi an, moun sa yo jodi a e pou m mande yo ki kote yo ye? Bon men ou di yo yo te fè santi ke l pa t bon, donk pou nou vin reyalize ke Jovenel te bon. Li pa t bon san pou san, men l te omwen l te miyò. Men kounya la kòman w santi. Bagay la vin pi rèd, Andre Michel vin kraze peyi a plis, Majorie Michel vin kraze peyi a plis, se 3 dola wi yo te met sou gaz la. Andre Michel te di e pou peyi a boule, Jodi a kot Andre Michel, kot avoka pèp la? Mwen menm, m toujou di yon moun, ou vle renmen m, ou renmen m, ou vle rayi m, ou rayi m. Men jodi a, lòske yon militan ou pran pòz ou, ou di w pa p goumen ankò, se alèz ou alèz. Moun k ap goumen pa mouri. E jodi a mwen m prè pou peyi sa m ka al nan semityè pou li. M ap pale verite. Men lè moun sa yo t ap manifeste, yo te gen anfas. Men jodi a mwen menm ke m ap kontinye goumen. Jodi a Andre Michel pa ka alèz pou tout moun sa yo ap mouri nan peyi a l pa di anyen. Alò di sa, si w ta rankontre avèk ansyen kòlèg ou sa yo, Andre Michel, Marjory Michel, Rose Mila, e ki sa w ap fè yo? Bon, m pa gen yon pwoblèm pèsonèl avèk Andre Michel. M gon pwoblèm pou batay pèp Ayisyen an l vann nan. Batay pèp Ayisyen Andre Michel vann, kote Rika planifye moute gaz 2 fwa sou pèp la. Rika te di k lajan gaz sa, lè nou rankontre avèk Rika, e pou nou di l kont lekòl li fè a. Li te di kòb gaz la fè inivèsite. Men jodi a pandan ke la, se masak kap fèt sou pèp la Bèlè. E sa kap fèt la, jodi a la ke nou menm ke ki jounalis fòk nou aprann gen achiv nèg yo. Nèg yo pa ka fè peyi a sa. Bwa kale a. Pase bwa kale a te jwenn mwen yon ti mamit diri 15 dola, lèm vin vè bwa kale a, ti mamit diri a moute 40 dola, 50 dola, Pitit mwen pa ka al lekòl, m pa ka manje, jounen jodi a, mwen di m pa nan bra kale, e dyalòg li ye, moun sa yo, si se lòt lidè, si se nouvo lidè politik ki vin fè yon bagay pou peyi a, m ap avè yo. An mezanmi se pati nèg sa yo ki vin fè, dizay, ki vin fè yon bagay pou peyi a, m pa ladan yo, moun sa yo se souse y ap souse, e militan y ap voye mouri. Nou menm fòs militan Radikal Chanmas, nou di, nou pa nan manif jodi a, pou nan tann yon moun ka fè yon bagay serye, pou nou mache avè yo. Nou menm, nou la pou nou kraze. Dizay pa an afè avè m. M pa ka tire wòch sou Dizay. Paske, se pa yon sèl moun sa ap regle. Lè yo fin! Mete moun nan lari an, yal chita anba tab, yal pale, yal negosye avèk Ariel. Jounen jodi a, menm jan pou ou fè wi, depi ou pa renmen nèg la, pa manje lajan l. Depi ou manje lajan nèg la, l ap fè zòn pèsekisyon pou ou renmen avè l. Moun sa yo, mwen gen dizay, mwen gen ti baskout, sa yo pou pouvwa vre. E dèyè lajan yo ye, e dèyè pòs yo ye, nou menm nou pa avè yo, pa gon manif kap fè jodi a la. Pa gen vèvè a pou vè Ariel rete manigèt. Li pa gen, non m pa nan dirite mwen menm, m pa menm plizyè rèd nan bouda m, m pa nan travay, peyi m pa pran an je, moun sa yo se ogmante ogmante mizè m pito, nou vle yon moun, yon bon lidè, Kap fè yon bagay pou peyi a, kap fè chanjman pou peyi a pou nou mache avèl. Yo menm pati politik sa yo, nou pap mache avè yo, se yo menm ki met peyi a nan eta sa. 29 mas e fè konstwi peyi nou e nou pap janm bliye sa yo, nou pap janm bliye les héros ki te pèmèt nou jwenn endepandans sa ki te vin ba nou e konstwi sa. e li te vin batay ki vèse san yo e jodi a pou te ba nou ekriti sa nou gen la jodi a men e si n ta gade moun an gade moun k ap fè politik jodi a m ta fè men bouch mwen pou m ba salye e pèp ayisyen pou m ba di yo malgre vi konjonkti mete yo nan ensekirite mizè nwa la mizè e men pou nou di yo jodi a yo pa ka rete bwa kwaze. Pye gite de malfwa, de vagabon, de vagabòn e kraze tout aki demokrasi sa pou nou jodi a. Sa vle sa jodi a, nan non pèp ayisyen, nan non tout moun ki kwè fòk peyi a chanje, n ap di bòn fèt. Men, nou di, lè delekantis yo, lè machann peyi yo, lè vagabon, vagabond, vandè peyi yo, Nou di yo listwa va jije yo. E jodi a, m ap mande laprès, èske nou ta ka rankontre Madam Maniga pou nou ta mande Madam Maniga ki sa l panse de 29 mas la? Jodi a, m ap mande Madam Maniga si l pa t al sal rad li, li pa t al vann tèt li, jodi a pa gen di m Madam Maniga li pa patisipe nan masak Bèlè non, pa gen pou di l pa patisipe nan masak ki fèt Geto, pa gen pou di Madam Maniga pa nan vòlè dola 50 lajan Petro Karibe a. Pa gen dim, Mani Maniga pat janm nan konplo Joseph pou l te tuye Ralph Pèp Ayisyen an. Se pou sa jodi a, m ap mande laprès, èske nou pa ka jwenn Madan Maniga pou nou mande l kouman l te pouvwa 29 mas? Wè, 29 mas la, si Madan Maniga pat nan pouvwa a, li ta di Ariel defakto. Menm jan mwen Joseph m di Ariel se defakto, menm jan mwen m di Ariel anachi. Jodi a, si Madan Maniga pat nan pouvwa sa a, li ta di Ariel se yon defakto. Men jodi a, si w al mande Madan Maniga sa l panse de pouvwa a, sa li panse 29 mas, enben, l ap bay ochan. Paske jodi a Madan Maniga ap souse men popilasyon an nan mizè, popilasyon an nan grangoun. Se pou sa nou di jodi a, nou pa gen pwoblèm avèk Madan Maniga nou. Se de fwa l, paske se yon moun fòme, yon kad li ye. Men n ap di popilasyon an, jodi a, ensekirite sa, pitit yo pa ka al lekòl, pitit yo pa jwenn sante, yo pa kapab viv nan katye popilè a, nou di yo fòk yo kòmanse souke kò yo, paske jodi a. Se devwa yo pou yo mande sekirite, se devwa yo pou yo mande travay, se devwa yo pou yo mande manje, se devwa yo pou yo viv kòm moun. Men jodi a, yon pouvwa konsa, yon pouvwa pa ka kite yon popilasyon ajenou. E jodi a, sa ke vle de li a, menm yon sekirite, li pa ka jwenn. Senple senplisite jodi a, nou di popilasyon an, leve kanpe, leve kanpe, paske si nou pa leve kanpe, demen sa va pi tris pou nou. Lekòl, m gen pwofesyon. E depa de pwofesyon, m ka travay an ekip, m gonsanm de bagay, m gon pakèt bagay m ka itil peyi a. M pa fiske de pèsòn. Mwen map di w moun sa yo te gen yon diskou sou le gouvènman Jovenel Moïse depi avan pou pou m ka menm re m ka m ka menm retounen retounen e depi sou Aristide m ka menm retounen depi sou Aristide nèg yo te gen yon diskou ke yo di konsa peyi Dayiti pral byen mache tout bagay pral byen jounen jodi a la nèg yo pa bay oken rezilta lè m pran egzanp de André Michel al kap bay gen nèg te kanpe ki te fè deklarasyon tou otomatikman Jovenel pa la jodi a tout bagay nèt ap byen mache nan peyi a sou le plan de sekirite Men li jwe jodi a la ki ka. Nou pa bay la vin pi grav nan peyi a. Tout moun fistre. On pakèt, on jèn gason, on jèn gason leve men men on pate 150, ou achte on pate kounye a e 150 goud li vann. Jèn gason leve men men on pate blaka pran an jwe jodi a la wi. Eske ou ka di ou regrèt deske jèn pran lari an sou M pap janm di m regrèt m te konn pran lari a paske m pat konn pran lari pou André Michel, m pat konn pran lari pou Nayèl Cassy, m pat konn pran lari pou Marjorie Michel, m pat konn pran lari pou dot lòt moun. M pa t konn pran lari pou moun sa yo. M te konn pran lari antan kon sitwayen, m konnen lè m leve maten fò m jwenn yon plat manje pou m manje. Lè m leve maten fò m jwenn edikasyon. Lè m leve le maten fò m jwenn kouran, fò m jwenn dlo potab, elatriye. M pa t konn pran lari pou moun sa yo. Kòm m te ka pran lari pou André Michel la. Tout moun pa t konnen André Michel swa amatè politik, swa outsider a André Michel ye kòm dènye kan politik ki kraze peyi a, ki mete nwa jenou la, ki lye avèk fenomèn kidnaping k ap pase nan peyi a la. Mwen te ka mande depa Jovenel Moïse, li make tou la, si ou pa pran lari. Sa vle di, se pou mande si ou pa egrèt pa rapò kou nan. Kote m pran lari pou m di aba Jovenel Moïse, lè w gade pou w wè. Jovenel Moïse fin mouri, sitiyasyon vin pi mal, kiyès fè w te gen ta pwouche Jovenel Moïse la? Èske se paske sa pa friskre w? Ou pa di kèt, si m te konnen. M pa t konn ap, m pa, m pa t konn ap goumen, m pa t konn ap goumen kont Jovenel Moïse. M te konn ap goumen kont yon sistèm. Paske Jovenel Moïse se pa, Jovenel Moïse se pa li ki sistèm nan. Li ka toujou fè pami de, li ka toujou fè pami sistèm nan, men Jovenel pa li ki te sistèm nan. Jounen jodi a la, menm lè André Michel te konn nan lari a ap goumen, Majori Michel te konn nan lari a ap goumen, gen lòt moun ki nan lari a ap goumen. Moun pat konn pran moun sa yo pou moun serye. Pase gen anpil nèg nan peyi a nou konnen pase yo. Sou tout gwoup, gwoup, gwoup, gwoup, gwoup 184 sou Aristide, tout moun te konn, tout moun te konn tande diskou André Michel fas a Jean Berthe Aristide, diskou patnè ansyen minis afè etranjè a, Ti Claude Joseph, tout moun sa yo. Sou ansè a di, gen de bagay yo pa etranj pou moun. Pase mwen menm m pa pral pran, gen de moun m pa pral pran nan peyi a kòm modèl non. Lè m pran yon nèg tankou André Michel m pa pral chwazi l kòm modèl nan peyi a. Men kisa nou pa fè chwazi l kòm modèl la, yon pwoblèm pèsonèl non. Dayè pran André Michel pou nèg ki ki pase a lekòl de panse. E pou moun ki kòmsi m te ka di w ki gon liy, ki gon liy de yon diskou atravè jèn ki nan inivèsite yo kounye a pou yo chwazi misye kòm modèl. Tout moun te konnen misye se yon outsider, se yon woulibè ki ki ki pwofite de okazyon ki ki jounen jodi a la ki reyisi a tout kay, a tout milyon li genyen nan peyi a. Rezo yo ouvè, kòman jodi a, konbyen moun ou wè nan Bèlè kap mouri la a, moun ou wè nan Solino kap mouri la a, moun ou wè nan Maya kap mouri la a, wè André Michel fè yon twit sòti, oubyen wè André Michel fè yon nòt de près? Zewo! E majorite ensekirite, kidnaping kap pase nan peyi a, li lye avèk moun sa a, li lye avèk moun sa a ki anndan pouvwa Ariel la wi. Premye janvye 1804 nou pran lendepandans, jodi a n gen 219 lane depi nou pran lendepandans e nou toujou nan ke kamyonèt la. Sa m vle di pa la, jounen jodi a André Michel ki se Majorie Michel, Sylvain Benoît, tan dot, yo te konsa ke depi Jovenel pa la, peyi a pral gen sekirite, pral gen tout bagay pral mache dwat. Men jounen jodi a Prezidan Jovenel te mete 9 goud sou gaz la, nèg yo te boule peyi an sann. Men jounen jodi a nèg yo mete yon galon gaz ap vann nenpòt 4, 500, 600 dola, jiska 1000 dola an pwovens yo. Enben jounen jodi a nou menm. nou respekte jou sa ki se jou konstitisyon an. Pase mwen menm map toujou dil, prezidan ta pwone pou gen referandòm. Si se konstitisyon sa nou gen la, nou pap janm sot nan sa nou ye la. Jodi a sa nap pwone se referandòm nou bezwen fèt nan peyi a la. Nimewo 1 se fè remèt sekirite nan peyi a, fè referandòm, fè eleksyon. Pase si toutan se a menm konstitisyon sa nou ye la, oligat sirolibanè yo ap toujou pase nan bab la pye. Se sa fè jodi a nou menm. Ekip sa, nan non Wame, nan non Plasidel, nan non Ansèd, nan non Osedis, nan non kamarad mwen Dabi a tap pale talè a la, nou di ke nèg yo te peyi a ta pral dous. Enben jounen jodi a, André Michel ki tap fè militan, militant yo, ki tap pran bal nan lari a, jounen jodi a André Michel gen planifikasyon kap planifye pou peyi a, ki se Ricard Pierre, nèg Dèlko a, vòlè Dèlko a, mwen menm m pa pè, paske depi ou chwazi fè politik ou pa ka pè moun. Jounen jodi a kisa nèg sa yo fè? Enben jounen jodi a, gade ki jan moun ap mouri Lasalin, moun ap mouri Bèlè, moun ap mouri tri bò pa bò. Lè yo te di peyi a ta pral dous, enben men dousè a. Dousè kote moun pa ka pase Bèlè, moun pa ka pase Matisan, moun pa ka pase nan tout kat kwen peyi a. Laboul, bon laboul lontan moun nan, bon, tout gran nèg milyonè lontan se nan lè a te konn abite. Depi moun te bezwen sekirite, se laboul ou moute. Jounen jodi a, pou pase laboul. Se yon moun ou pou rele pou di eske eske zòn nan eske zòn nan bon. Sa vle di ke Laboul vin tounen yon zòn de non dwa. Kouman nou ka konprann sa? E antanke premye pèp nwa ki pran lendepandans, anben nou menm jounen jodi a antanke jenn gason, antanke jenn fanm k ap fè politik, nou di Ariel Henry se byen konte mal kalkile. Paske jodi a ou te gen yon fèy de wout nan men w, nimewo 1 se pou te met sekirite nan peyi a, nimewo 2 se pou te fè referandòm, nimewo 3 se pou te fè eleksyon, angiz ou fè yo se bandi w ap met nan tout nan tout peyi a. Pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit? A la prochaine!